Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Gen zen wila, gen pil dosye nou pote pou ou nan kade emisyon sila. La polis pwosede vendredi 25 mars 2022 ak arestasyon yon prezume bandi. Lapolis, avèk kolaborasyon popilasyon Lafito, fè echèk ak tantativ anlèvman sila. Fòk nou note, mèt fwa, veyikil sila yo denonse li nan zak detounman kamyon machandiz nan zòn Kanaran 50. Popilasyon Lafito a ak moun k ap viv nan Simonèt yo menm te an kolè e yo rapousib prezime bandi yo jiska kafou minotri 2 nan yo kouri lòt la jwenn arestasyon ni pa lapolis ki afekte nan zòn moulen dayiti alò prezime bandi sila l pat gen chans paske yo rache l epi boule li pa lasuit zam li te gen nan men li an ebyen yo remèt li bay patwouy la nan ti tanyen se yon ouzi 2 chajè ak 25 kartouch. Pou koye la a, veyikil sila a li nan sou komisarya Kabarè a an atandan yo voye dosye sa a nan DDO 2. Gen yon moun ki mouri, yon lòt blese nan kad yon fiziyad ki fèt Bon Repo nan plèn nan samdi 26 mas 2022. Krim sa a, se endividi ame non idantifye ki t ap sikile abò yon veyikil prive Ki fè li, dram sa a pwodui a anviwon 3 zè aprè midi, è pa twò lwen otèl Panache, Le Panache. Moun ki blese a, yo transpòte li dirjans nan lopital, men li nan yon eta trè kritik. Yè, je resu un message de la part de quelqu'un disant ben bon repos gen pwoblèm. Ebyen lè m tcheke anpil moun yo di m yo pa genyen twòp enfòmasyon. E poutan, Te genyen yon bagay konsa o nivo de Bon Repo. Popilasyon an pa nan jwèt non. Popilasyon an kòmanse sòti nan silans li. Paske li wè si l kwaze bra l y ap manje l. Li sòti nan silans li ebyen bagay la ka chanje faz. Ebyen li pran lòt altènativ lan. Depi w mal pase y ap manje w. Men ekoute lè nou fè yon zak konsa fòk nou veye paske yo kapab tounen. vin ba nou pwoblèm an retour. Bon gen yon sitwayen la yo menm yo arete, fò n di ke se nan kad yon operasyon lapolis ak pakè Okay mennen samdi 26 mas la, 3 zè nan maten, genyen Milor Romelus ki jwenn arestasyon l nan zòn Zoranje komin Sen Lwi di Sid, Milfò fè anviwon 5 mwa nan mawon aprè li te fin asasine Dieune Augustin. nan komin Chantal. Ebyen li di poukisa li touye sitwayen sila paske se yon sitwayen ki tap fè fanmi l pase mizè. Ebyen li menm li deside pase alaksyon paske a ment repriz li avèti sitwayen an li di l ekoute ben gen yon liy pou pa franchi. Ebyen sitwayen sa li menm te deside franchi liy sila ebyen li menm tou. Komandan. Depi em fi sa e sèm li ye. Ehe. Li rete avèk sèm. Ehe. Li gen 5 timoun li fè avèk sèm men dènye ti pitit sa. Ehe. E bat lap bat li e pi kounye a lap pandan lap tou tou bat li tout la jounen tout la nwit. Pandan se te pa se sa se mwen ki responsab lekòl, manje, bwè. E se lakay mwen li ye. Ehe. Kounye a male m pale mwen okontrè misye mwen rele misye m pale avèl misye mwen chè lè w rete avèk yon fi Ou pa gen pou bay li. Ou pa maltrete li. E de se fèt se la ka mouri. Kounya la, m fè tou sa m ka fè pou miche. M pran moto m ba li. M achte bèt mwen ba li. Kounya sa miche deklare m l ap chire m. Kounya la li di l ap tire m. Kounya la, lè m mande l kisa m gen avè w ou di w ap tire m nan. Misye di mwen boulvèse l twòp. Kounya l rantre nan, li bat manman m. Li bat sè m nan. Kounye a apre sa kounye a la pandan m pa ret kounye a lè m mande l sa l gen sa yo gen kounye a e la li di m e e e misye tou vini li bat li bat sè m nan kounye a lè m rele l pou m pale avè l misye vini avèk yon pwanya ansanm avèk yon yon e chim epi l fonse sou mwen. Epi ou menm sa w fè? Epi mwen menm kounye a la mwen menm mwen mwen mwen mwen eskive misye. A kisa w eskive l la? Avèk zam nan. Ki kalib ou te tire l di? bap travay. On vous a toujours dit que le crime parfait ça n'existe pas. Ou ka nan mawon pandan yon kenzèn dane. Epi sa k pou fè 15 an yon jou w la, lapolis mete men sou wou. Gen yon ti videyo la a, 13 segond, kote ke yon sòlda nan baz Vilaj, li menm, ap fawouche nèg Tibwa. An nou pataje ti videyo sa ansanm non. Plip plip! Sa gen? Bann ti grapyay. Depi map pale de ti grapyay nou tout konn kiyès li, nèg ti bra yo sa gen? Nap voye kout bal nap fè kaka. Nap pull up sou nou wi. Bon finalman se chak jou nou wè bagay sa yo paske jodia se kapab gwoup sa demen se yon lòt gwoup kap bay cho, jodia yo touye youn nan baz sa demen ou tande yon lòt mouri nan lòt baz ben se toujou konsa men sèl sa nou swete n swete ke bagay yo chanje. Paske kounya la m ta kapab di rezo sosyo chaje ak bandi. Nèg la arete yon bon maten, l anvi fè it, ou tande l sou tiktok, li youtube, li facebook, li pa pè anyen. Lontan, nèg yo te konn pè, m ta kapab di, parèt sou rezo sosyo men jounen jodi a la, pa yon bagay konsa. bandi nan peyi Dayiti li vin modènize nan moman sa la a paske yo estime ke teknoloji a itil yo anpil. Nou pral fè yon ti parantèz politik touswit. Manifestasyon 29 mas k ap vini la a, ebyen fò n di ke gen moun ki kòmanse ap bay kòb pou manifestasyon sa pa fèt. Men moun sa yo, yo pa gen lòt kalifikatif ke mechan paske daprè anpil moun, seli k on sènòm. Ti granmoun, Ariel Henry, ben, yo mande tèt yo èske mesye sa a kapab retire peyi a nan sa l ye. Paske depi lè l vini, l ap make pa sou plas. Il pèn a fèr avanse lè choz. Men finalman se prèske zewo bare. Men tande byen gon pakèt nèg jounen jodi a la a, ebyen bagay la bon nan men yo, yo pa nan manifestasyon. Ou p ap janm wè yo nan manifestasyon paske yo in yo gen zèb nan bouch yo, yo pa nan koze manifestasyon. Tande byen, paske nou konnen gen 3 majòjon la ki yo menm nan klan Ariel lan, André Michel, Nenel Cassy epi Marjorie Michel. Marjorie Michel sanble kòmanse ap manyen kòb li pa t janm konn manyen nan vi l e ke jounen jodi a la a, li di w ke, ebyen, l ap regle afè pa l, ke militan regle afè pa yo, li menm li pa nan koze manifestasyon. Ann tande. Twò prese pa fè jou louvri. Se pandan Ariel la mwen bay dizay 150 mil goud pou l achte moto. Se ke anpil anpil anpil militan pa jwenn. Se pa sèlman dizay ki genyen. Dizay ka gen pwoblèm men se pa sèl li ki genyen, se pa sèl li pou moun voye je gade. Mwen menm m pa gen kòb leta nan menm m pa gen kòb premye minis Ariel nan menm se sa m kapab map fè si dizay twouve li ensatisfè fò m te jwenn 20 mil dola pou m te ba li l kote l te mande m ni an li mèt al dechouke Ariel sa pa biznis pa m e lè nou lè nou depase kad nou kon m fikse nou gen moun ka fache. Mwen menm mwen respekte moun e m mande pou moun respekte m tou. Bon e vòlè vle yo respekte w. Mwen gen fristrasyon m menm jan ak tout moun. M pa gen pou m al nan lari a pou m al anraje sou moun. M gen pou m degaje m pou m jere pwoblèm mwen. Deklarasyon sa sisite anpil reyaksyon. Yo te konn si ou bay bann sa 15 mil goud Majori bal 50 mil goud poul pa sòti. Gade je. Majori di bann nan met mouda l on kote. Wi, pa met boudon on kote paske w pap sòti. Pa dwe gen mobilizasyon. Kale je. Pa dwe gen mobilizasyon. E pa chanjman sistèm nou t ap pwone? Egzakteman, se sa k chanjman sistèm nan. Chanjman, chanjman sistèm nan se te pou Marjorie, se te pou Rosemila avèk André Michel. Mwen menm ban m di w, Mèt Morin, jodi a lè m ap byen konprann, Marjorie gen nenpòt 200 manda l pral voye. Ok. Paske fòl voye pou mwen fòl voye pou lòt moun paske tout moun Marjorie pral voye manda pou li paske jodia la pa bliye se sè Marjorie ki sekretè deta alfabetizasyon. Kale je nou. Fòl voye manda ba nou tout finalman nou tout se viktim se menm nou menm ki te konn ap gouman a simo ak la se menm nou menm tou ki pral prè pou nou gouman Marjorie. Marjorie fon fon òganizasyon ki rele fanm angaje. Òganizasyon sa a N ap tande bann sanwont sdp bann fatra men ap kase met nan men nou menm ekip nou ankò. Marjorie fon rete avèk yon ti gwoup moun ki li rete avèk Marjorie Milò avèk Yveline se a moun sa yo li rete paske se moun sa yo ki sanble reste avèk li. Paske se moun sa yo kap pot valiz kap tiye soulye nou. Jodia lo ap byen gade depi yon moun pran lari militan goumen ak militan lajan bay bann paka soti pa egzanp si raram gen poul soti la li bay yo bay raram 50 mil goud majori ap bay 30 mil wi. Kisa? wi. E pou kouwè li la nou pral kite w avèk ansyen senatè Antonio Cheramy alyas Don Kato ki li menm pale sou konjonkti lan e menm remonte le tan jisteman pou kapab pale sou kesyon ti rasta a m ta kapab di ki madichon nen sena repiblik lan paske l te antre syeje kòm prezidan sena a ebyen Antonio Cheramy a travè sèt entèvyou a tante de fè se kon apèl yn sòt de parad politik pou montre ke sena a te genyen 3 sal a lepòk e lè l chita nan sal seyans li tande nèg yo ap reyini nan yon lòt sal pou kapab fè seyans e byen vwala poukwa e yo te oblije fè pèp la antre pou te kapab egzèse tout presyon sa yo an tande Antonio Cheramy nan mikwo konfrè nou yo. Radio Télé Caraïbes. Avan tou, n ap di 29 mas se n ap fè 35 èm ane depi nou te pran desizyon pou nou te bay tèt nou yon gid e pou nou pa t tonbe nan yon ansanm de vye konpòtman ankò, pou nou pa t fè fas a yon seri de vye konpòtman anndan peyi a ankò. Men se byen domaj e sa yonn nan pwen ke konstitisyon 87 la li menm li. li baze sou li se kesyon sekirite moun avèk byen moun anndan peyi an nou wè kòman se yonn nan bagay ki pa respekte pa egzanp jodi a pandan map pale avèw la klas defavorize pòv yo moun ki pa gen mwayen ditou yo anndan katye popilè yo yo pa konn ki sen pou yo rele moun ki nan seksyon kominal yo yo pa konn ki sen pou yo rele se moun ki ap pran espas yo avèk zam se moun ki ap mete yo an otaj Jodi a si gen yon moun ki grangou nan katye popilè yo, se sa nou te toujou ap pale, moun sa yo, yo pa ka menm pran lari pou yo di yo grangou paske gon chèf ki pou ki bay men leve, gon chèf ki oblije ap dirije zòn sa yo. Mwen menm mwen panse sa yo se de konsta ke nou fè e se de batay ke nou dwe kontinye mennen pou yo pa rive anndan peyi an paske ou pa ka Ou pa ka esklav anndan pwòp kay ou. E se nan sans sa mwen menm m bat yon gwo bravo a tout moun m sot ap tande la. Mwen wè se pa depatman Lwès sèlman, byen antandi depatman Lwès ki se lakay pa nou nou gen anpil difikilte e lè depatman Lwès an difikilte se tout rès peyi a ki santi l. Jodi an mwen kontan wè ke moun nan Sid yo menm yo kanpe pou yo di. Li pa ka kontinye konsa. Nou kontan wè moun nan Sidès yo men malgre yo gen pwoblèm lòt pwoblèm pa yo men ou santi sa konsène ti machann yo. Nou kontan wè nan diferan lòt zòn pa egzanp m sot tande frè a ki nan zòn Site Solèy. Site Solèy nou konnen se yonn nan pi gwo bidonvil anndan peyi an e gen kèk jou leta fèmen zye sou non sèlman kondisyon moun yo ap viv, Paske gen diferan tip ensekirite. Ensekirite sosyal, ensekirite alimantè sa, ensekirite a gwo zam sa, katye popilè yo ap vin gen kèk jou anndan peyi an e nou santi yo rive nan yon faz. Ou santi menm pale, menm kominike, yo pa ka kominike sa k ap pase yo. Mwen m panse revèy nasyonal sa, revèy nasyonal sa, se yon, sa s on lansman. E lansman sa, mwen menm mwen panse fòk li ta debouche sou yon gran chita pale Yon gran chita pale pou nou repoze pwoblèm peyi an paske nou pap ka rezoud pwoblèm peyi an nan ti nan ti sa m wè k ap fèt la yo. Se nan ti se ti jwèt tè. Mwen menm m te angaje m toutan pou m te goumen pou pèp mwen. Depi nan mizik mi mesaj mwen te toujou pou pèp mwen. Depi nan m antre nan palman an batay mwen te klè m te di men kisa m vle. Se pou se paske m te konnen anviwònman an moun k ap viv otou de nou yo moun ki nan Moun ki nan klas defavorize yo, toutaske yo pa anpè, toutaske yo pa ka viv avèk lapè nan tèt, lapè nan vant, lapè nan lespri yo, nou toujou konnen e ap toujou gen tip de pwoblèm sa yo nou sot pale a. Men ensekirite avèk bout zam sa a jodi a. Jodi a fòk nou poze pwoblèm nan byen. Pandan nou nan lari an fòk nou poze pwoblèm nan. Fòk zam sispann rantre anndan peyi an. Fòk nou mande kominote entènasyonal la ki di, menm si nou konnen se ipokrizi, ki di yo se zanmi peyi Dayiti. Paske mwen menm, mwen panse yonn nan pi gwo zak kominote entènasyonal la poze kont nou nan dènye nan dènye ti bout tan sa yo la, se lè Madam Lalime te pran radyo, Pou l te di federasyon gang se pi bon bagay ke peyi a te ka fè nan moman ke l te fè l. Mwen menm mwen te pran radyo pou m te di sa pa yon bon deklarasyon. E jodi a, se echèk kominote entènasyonal la ki toujou ap fè enjerans anndan peyi an ap peye. E m kontan lè tout sektè, moun nan sosyete sivil, moun ki nan kesyon dwa moun, pwofesè, ti machann moun, militan ki yo menm angaje nan diferan nivo, ni sa ki anndan estrikti politik yo, ni sa ki nan anndan estrikti sosyal yo e sosyopolitik yo. Mwen menm mwen panse inisyativ sa a se yon gwo inisyativ ke tout pèp ayisyen an Kèlkeswa kote w ye, ou menm ki nan dyaspora w gen dwa pa ka sou beton an, men atravè rezo sosyo yo montre dezakò w parapò a moun ki pran zam jodi a, parapò a moun ki yo menm enpoze w vin nan peyi w. Èske w konnen gen de moun ki pa t janm konn pase yon ane pou yo pa antre nan lakou lakay yo? Èske w konnen gen de moun ki pa t janm konn pase yon ane pou yo pa antre vin nan ti aktivite? Bon, mwen menm, yon nan bagay ke m ka di. M byen kontan w poze m kesyon sa paske gen anpil moun ki pa konnen wòl yon palmantè. Gen anpil moun ki panse wòl palmantè a se al chèche lajan epi fè yon seri de bagay, fè gagòt, fè dezòd, mete sirèn, bay zam nan lari, bay baz zam pou pwoteje pouvwa yo oubyen pou yo pran pouvwa. Mwen menm maten an m ap di vrè wòl palmantè a li la pou l lejifere, li la pou l kontwole. Li la pou l lejifere, se pa rapò a feblès sosyete a lè l wè gen yon tèks de lwa ki kapab ede kominote a. Efektivman, se la m ap vin avè w, se la m ap vin avè w. Mwen menm kòm palmantè lè m rantre nan palman, e m byen kontan se sou Karayib m ap di l, mwen lejifere, kontrèman a sa anpil moun pa konnen, mwen lejifere. Sa vle di wè pwoblèm konsomatè w wè k ap poze la jodi an. nan kesyon gaz, nan kesyon bann lòt bagay, mwen menm m se yonn nan senatè ki lejifere sou li e asanble a aksepte l e tèks de lwa sa a li la, li disponib. Sa vle di mwen fè travay ke m te dwe fè. Lòt bagay ankò, mwen fè travay de kontwol mwen. Travay kontwol la se kisa li ye? se akonpanye ouvriye yo nan batay ke yap mennen kòm prezidan komisyon afè sosyal, se akonpanye moun yo nan kesyon ona, pwoblèm ona ou wè kap poze jodi an, lèm te konn pozel gen moun ki te konprann se prezidanm tap anmède, epoutan se nan fonksyonm, se nan travay mwen kem te ye, mtap fè djòb mwen. Men se byen domaj, le fèt ke se pa, yo pa fè edikasyon anpil moun nan sans sa pou yo konnen se travay mwen m t ap fè, yo te pran l, yo te vire l nan sans tankou se bagay pèsonèl. Bon kounye a nou pral nan kesyon gang. Kesyon gang nan, nou konnen, e nou menm, e ki, mwen menm pèsonèlman avèk e lòt 4 senatè ki te nan opozisyon yo, nou pa t antre nan lojik sa. Nou te antre nan lojik fè tande vwa nou. Nou te rantre nan lojik batay pou yo tande dezakò nou avèk pouvwa a. Men, m pa pral neglije, m pa pral inyore sa w di an. Efektivman, gen de moun, yo panse se avèk zam pou yo kenbe pouvwa, yo panse se avèk zam pou y al nan eleksyon. E nou menm, nou te toujou prè pou n denonse mòd konpòtman sa yo. Paske nou menm, mwen menm, ou imajine w mwen m al nan eleksyon. m pat menm gen mandatè, m pat menm gen anyen, m fè m fè vwa ke la prezidan de la repiblik nan depatman m, sa vle di m gon pèp ki ki te ki atache avè m depi nan batay ke m tap mennen nan mizik mwen e m pat oblije mete zam nan men pèsòn, m pat oblije monte baz oken kote pou m te rive kote m te rive a men se pa tout moun ki te gen menm posiblite avè m Genyen ki te chwazi vwa sa pito. Enben jodi a nou fè apèl a moun sa yo tou pou nou di yo pran responsablite yo pa rapò a 2 jèn ke yo te ame. Men nou pap bliye tou se se se se se bagay la vin rann pi grav se lè se lè kòm si m te ka di w nou vin dakò anndan sosyete a nou gon federasyon gang e federasyon gang nan nou konnen jodi an li gen dwa o sèvis de tèl gwoup Demen tou l gen dwa osèvis de tèl gwoup e se kominote a k ap toujou viktim. E se sa k fè mwen menm mwen bat on gwo bravo chak fwa mwen wè gon inisyativ ki pran pa de sitwayen, chak fwa m wè pèp ayisyen an reyalize se tèt li pou l met ansanm. Mwen menm jodi an m gen dwa di bon m ap bat on bravo pa a san pou san, m bat on bravo kanmenm paske. Tout kote m vire, m kòmanse wè lapolis prezan. M kòmanse santi gen de ti efò k ap fèt e malgre mèg mwayen, malgre difikilte, ou santi gen de ti bagay ke y ap fè. Mwen bat on bravo e m mande Leta santral, menm si se yon gouvènman defakto ki la, men y ap depanse kòb Leta, mwen mande yo akonpanye lapolis la plis toujou. Olye y ap voye kòb agoch adwat, se bandi k ap benefisye lajan. Fè se nan pòch, fè se nan. Kès lapolis la mwayen sa yo rantre pou pèmèt ke polisye a ka li menm viv pi byen, pou l konnen l kab manje, l ka voye pitit li lekòl, li ka, li ka, li ka, li ka, li ka gen yon ti kay ki yon kote k desan pou l dòmi, pou l fè travay li kòmsadwa. Mwen menm mwen panse sitwayen yo pran yon gwo responsablite, e responsablite yo pran yo, yo pran nou menm, nou kore yo. Mwen menm mwen te toujou di l, depi se pèp ayisyen an ki pran yon desizyon m ap kanpe dèyè l e m p ap janm. On jou nan vi m anfas majorite a. M pap janm on jou nan vi m pran desizyon m konnen lavni m pral ipotek, avni m pral ipotekte non sèlman nan travay ke m fè deja men nan sa m ap kontinye fè oubyen pou m ta leve pou m ta wè mwen menm avèk baz mwen nou m on bò baz mwen on bò. Jodi a m ka di w. Tout bagay te Jean Renel Senatus kòlèg mwen li te fè efò pa l nan jan pa l men pa t gen swivi vrèman ki te fèt pou te aji nan sans sa e m konnen si se non yon moun tankou Kato yo te jwenn nan yon vye bagay ou t ap tande bagay sa fon tole e pou jiska jodi an li t ap swiv mwen sa vle di jodi an gen de sinyal fòk nou voye. Gen de sinyal tout aske yo pa voye anndan sosyete a, pèp ap toujou nan lari pou ap mande, pou ap mande jistis, pèp ap toujou nan lari pou ap mande bon kondisyon pou yo viv nan de peyi yo pa egzanp, pa egzanp lon masak, lon masak fin fèt sou pèp Lasalin nan eta sa. Nan eta sa jodi a, tout kriminèl yo kontinye ap mache nan figi moun. Yo kontinye ap mache nan figi moun, 1. Dezyèmman, gon pouvwa la, pa gon yon sinyal ke pouvwa a voye, ke pouvwa ki te gen Jovenel Moïse nan tèt li, ke pouvwa ki te ki gen Ariel nan tèt li. Ou pa santi moun sa yo, afè Lasalin nan o enterese yo. Ou pa santi kesyon Petwo Karibe enterese moun sa yo. Ansanm revandikasyon pèp la t ap pale chak jou an, ou pa santi l enterese yo jodi an. Jodi an sa m sa m ka fè Guerrier se chak fwa m jwenn posiblite pou m nan yon boulva tankou e e e e e e e e e gran boulva yon kote ke tout peyi ap tande menm yo menm dirijan ap tande pou nou raple yo ke nou konnen ke nou konnen yon ansanm de batay ke nou te toujou ap mennen e jodi an gon pouvwa ki M pa ka di on nouvo pouvwa. M ka di menm modèl, menm phtk, menm menm bagay yo. Ou santi ki la. Mwen menm, gon bagay y ap fè chak jou. Gon bagay y ap fè chak jou. Mwen menm mwen pa vin la pou m ni lonje dwèt sou kanmarad konba, ni pou m rale e pou m fè pèsonalite. Ou ka wè m pale de pouvwa. Lè m pale de pouvwa, m pale de. Ni moun ki, ni moun, lè m pale de pouvwa, m pale de pouvwa an jeneral. Sa vle di tout moun ki konn anndan pouvwa, m pale de yo. M pale de yo, m pa fè pèsonalite. Men jodi an, mwen menm m ap pale antanke Don Kato. M ap pale antanke Don Kato ki li menm angaje l nan yon batay depi nan mizik li e ki vin rantre nan palman, ki kenbe liy ni e jodi a ki yon senp sitwayen k ap. fè pase ansanm de bagay kap travèse l kòm moun. Mwen menm map pale maten an se kòm moun map pale. Sosyete a pran inisyativ 29 mas, nou konnen 29 mas se non sèlman se ap fè 35 35èm ane konstitisyon an 87 la, men tou se yon dat ke popilasyon an yo menm yo panse atravè mobilizasyon, atravè vwa yo, atravè pankat yo kapab. fè santi dezakò yo avèk modèl modèl sa ki la a, avèk ensekirite sa ki fè yo pa ka al lekòl, ki fè yo pa ka al travay. Jodi a se tout kouch, pa egzanp, doktè viktim, alò, medsen yo viktim, lè w gade legliz viktim, tout kalite moun viktim, ti machann viktim. Sa vle di, si chak moun se sou bò pa w w ap fè yon ti bagay pou kont ou, Yo ka toujou fè l. Men lè tout kominote a mete tèt yo ansanm pou yo wè si yo kapab di non yo pa dakò, m ba nou garanti gen moun k ap di y ap pè, y ap pè jounen an, ou pa bezwen pè. Pase gon bagay yo pa konnen, mwen menm m ap di yo l la jodi a, bandi pa, bandi pè foul anpil. Yo ka toujou fon, yo ka toujou fè tantativ, men m ba nou garanti yo p ap ka rive sou nou paske yo konnen. Yo ka ta frape yonn, yo ka frape de, men yo pap ka frape san mil moun, de, twa, kat, senk san mil moun. Se sa k fè li enpòtan anpil pou tout moun, tout sektè jodi a ki mete vwa yo ansanm pou yo di yo pral mete kò yo nan lari pou yo di non kont ensekirite. Kèlkeswa li te nan depatman Sid, kèlkeswa li te nan Sidès, Kèlkeswa l te nan nò, nòdès, nòdwès, kèlkeswa l te Grandans, m tande moun Jeremi ki yo menm mobilize, yo di w yo tout yo gentan konn ki kote yo prale. Mwen ankouraje tout mouvman sa yo pasifikman pou pa gen ni moun mouri, pou pa gen ni moun blese men pou mesaj la rive jwenn moun ke sa konsène. Non m ap aji, m ap aji wi. Kilè? Maji apa apa m di w apa m di w tout moun ap met pye yo atè pou y al di yo pa dakò a ensekirite n ap aji wi n ap aji men men ou pa ou pa ka vle pou toutan pou batay la se menm fòm nan l genyen fò w pa bliye nèg yo Ok donk kounya l chanje li chanje fòm nou chanje estrateji. Fò w pa bliye kriminèl yo manje moun pou mwen wi yo manje moun non sèlman yo manje anpil militan pou nou Yo man, yo man, yo antre nan gwoup, gwoup mwen menm, yo vin manje moun. Sa vle di fòk nou pa, nou pa gen piblisite radyo pou nou devwale estrateji nou bay kriminèl. Non Guerrier, non Guerrier, ou konnen Kato pa ka nan pouvwa. M pa nan pou, ou konnen m pa nan pouvwa. Ou konnen si m te nan pouvwa m t ap gentan kan, m t ap gentan, m t ap, m t ap gentan demake m de li deja. Si m t anndan pouvwa sa, m t ap demake m de li deja. Epi lòt bagay, Guerrier, m pa ka nan Montana epi pou m nan pouvwa. Sa tap raz. M se premye m se premye group a travè matris nou te di w men ki bò nou kanpe e ou e ou wè son bagay ki son bagay ki son bagay ke on moun ta dwe pran an chaj pran vrèman vrèman komsi pran an konsiderasyon wi. On nèg ki fè tout goumen sa on pouvwa vini epi kounye a se yon nan moun ki m te gen dwa mete moun ke m vle nan pouvwa sa epi m repliye. M repliye m di non, kite m al jwenn sosyete sivil la, kite m al jwenn moun dwa dwazimen yo, kite m al jwenn rès sosyete a yo menm ki panse fòk nou gon bagay, fòk son solisyon ayisyen, fòk son tèt ansanm antre nou ayisyen pou ki retire peyi a kote l ye a. Sa se sa m fè mwen menm. N ale nan Montana, nou pa antre nan pouvwa e ou ka mande nenpòt ki ti bebe. Ou wè kesyon w poze m lan? Nenpòt ki ti bebe atè a konnen Kato pa nan danse kole avèk pèsonn. Mwen gen gen de kesyon e m panse popilasyon an yo la yo wè tout senatè, yo wè tout depite, yo wè tout moun ki konn gen gwo zam avè yo, yo wè imaj yo tou ap sikile a moun yo a zam. Bon men Se pi gwo gras Bondye fè m. Yo toujou ap pale men yo pa janm ka montre kote Kato te ye. Omwen gen yon moun a zam bò kote l k ap ba l sekirite. Bon, sa se yonn. Men s on kesyon nou dwe poze tou, jondi an, moun ki te gen gwo bout zam yo, kote yo favè yo? Sa se responsablite Leta pou l chèche konnen moun ki te gen gwo zam sa yo, kote yo favè yo. E m panse zam sa yo, yo la. Yo la. Men tou, fòk nou ale pi lwen pou nou di, Peyi Dayiti. Egzakteman. Nou pa konn sa yo fè avè yo men Kato, m gen 2, m gen 2 bagay m pat, m pat enterese avèk yo. Pa egzanp, e, lè m te rantre nan palman an, m te, m te klè avèk e, e, e tout moun ke plak ofisyèl la pa enterese m. Sa vle di mwen menm m te gen 2 bagay m pat twò atache avè yo paske mwen menm atis ke m ye nan nanm mwen, Gen de bagay m pa t vle otou de mwen. Tankou m te di plak ofisyèl, m pa t vle kòmsi. M pa t vle l. M pa t rantre nan lojik sa. M wè gen de moun ki konn ap mete sirèn nan machin yo. M te di pati sa yo pa enterese m paske sirèn mwen se vwa m e vwa m rive kote pou l rive deja. M pa gen pou m ap fè yo wè m ankò paske m panse yo fè vennsetan ap wè m chak jou, vennsetan ap tande m, vennsetan ap. M kwè sa yo pa se pa yo ki te enterese m. Mete nèg a zam pou bò kote w pou ap antre bagay pou fè wè gen chèf. M te plis mete sitwayen angaje a devan. M te plis mete sitwayen ki dwe sèvi kominote a devan men m pa t wè chèf. M te plis rete moun ke mi an e se sa k fè nou pa t rantre nan lojik sa yo. Kèlkeswa moun ka di w li, nou pa t janm rantre nan lojik sa yo. Nou te itilize machin nou, nou te itilize yon seri de bagay. Byen antandi, yo te mete yon machin a la dispozisyon nou e nou te remèt li depi lè nou kite palman an. Nou te remèt machin sa a. Se machin ki te konn sèvi nou. Bon, nou menm, men machin pa m mwen menm kòm palmantè, m te itilize. Machin ke m te genyen depi avan m te senatè, se li menm m t ap woule avèk plak prive m e jiskaprezan, se plak prive m, se konsa m fonksyone. Ou konprann? Sa vle di gen de bagay ki gen pou denonse, nou menm n ap toujou ka denonse yo lè pou n denonse yo, men nou menm nou te pran anpil prekosyon pou n pa t rantre nan modèl sa a paske modèl Leta gwo ponyèt la, modèl Leta fè bri nan lari an, nou te toujou ap kritike l, nou pa t rantre ladan. E jiska prezan nou toujou kontinye ap kritike modèl leta sa. M parèt. Trè satisfè. E yon palmantè gen 2 misyon, lejifere, kontwole. Ou pa gen misyon pou al ni al vann vòt, ou pa gen misyon pou al ni al kase ona, ou pa gen misyon pou al ni al kase ponyèt nan ministè, ou gen misyon pou lejifere, kontwole. M te fè tout tan m ap kontwole pou nèg yo pa t piye peyi an, pou nèg yo pa t kase peyi an, pou nèg yo pa t bwote peyi an. E, wè, wè maten an, m panse s on, m panse s on emisyon istorik n ap fè la. E, ou ban m posiblite pou m eksplike popilasyon an ke sèn sa yo. Pa egzanp, kesyon ti ras la w ap pale ki te rantre nan sal seyans lan, byen ke lè nou gade lòt bò nou wè l fèt tou, gen deba, gen desizyon, men mwen menm m pral pi lwen avè w. Lè nou antre nan palman an jou sa, an prensip sipoze gen yon sal seyans. Lè nou rantre nan palman an nou wè 3 sal seyans. Lè nou mande kot seyans lan ap fèt yo mete nou chita nan yonn. Pandan nou chita nan yonn nou tande yon bwi ap fèt. Lè nou kouri son seyans ki ale pou fèt nan do nou epi epi epi e e militan ki te la anvayi espas la. Se lè sa ti rasta li menm li di, Ah bon! Nou mete yon pati chita yon kote epi nou rantre la, bon sa a mwen menm m prezidan kote nou rantre a. Se sa bagay la te ye. Gen moun ki pa konnen verite yo k ap voye monte. Li, w ap di l pwoteje m, se paske w wè l sanble avè m. Men ou pa. Men wap dil pwotejem se paske ou wè depi ou gadel ou gadem ou wè nou sanble men mpap diw kiyès mpap diw kiyès moun men mpap janm diw men pou kiyès moun li te ye wi wi l sanble avèm efektivman l sanble avèm nou sanble e sa pa deranjem si yo di se pou mwen l ye paske se yo k te votem se nan lwès la yo te votem yo sanble avèm. Depi se pa moun yo tiye, depi se pa nan dwòg yo pran yo, depi se pa nan kidnapin yo pran yo, konstitisyon an di seyans yo dwe piblik. Sa vle di si yo al gade seyans lan yo wè gen 3 sal seyans, yo wè gon dezòd, sa vle di Guerrier, sa vle di Guerrier ou dakò 3 sal seyans lan, pa vre? Non men 3 sal seyans lan pa pèmèt a yon sitwayen pou li enpwovize tèt li prezidan sena a kanmenm. Non se pa sam diw. Hein? Eske w dakò 3 sal seyans nan Guerrier? Non men 3 sal seyans pou fè kisa? Men se se reyalite a m di w menm wi. Pandan ou mete on gwoup senatè nan on sal seyans, epi gon lòt kote gon seyans an kachèt ki pral fèt, pèp la ki gen dwa rantre ladan yo rantre ladan. Yo gen dwa sa paske konstitisyon an ba yo dwa li di yo ka vin swiv seyans yo, yo piblik, seyans yo piblik. Men l pa di ke li ka enpwovize tèt li prezidan sena tou kanmenm. Li pa gen dwa men li pat prezidan sena non. Se t on zak politik li te ye wi. Vagabon ap fè vagabon. Yo jwenn avèk pèp la ki koresponn avè yo. Ou konprann? Se menm jan si yo te fè on bon bagay yo tap jwenn aplodisman popilasyon an. Men yo pat fè on bon bagay yo pa jwenn aplodisman. Popilasyon entèvni paske Li konnen gon dezòd ki ta pral fèt. Dezòd pa ka rezoud dezòd, men se nou menm chèf ki dwe bay leton. Si nou pa vle pèp la drese nou, se nou k pou bay leton, se nou k pou ale dwat. Bon, pèmèt mwen pa e fòk fòk mwen di w dosye sa a, li t ap trè bon lotrejou si m te fè yon entèvansyon sou li nan moman kote ke deba a t ap fèt la. Men mwen menm pèsonèlman avèk ekip mwen fò m di w nou trè lwen nan nou trè lwen nan nan on on rapò on nan ti ankèt nou nap mennen sou ona paske nou pral gen pou n rann li piblik nou pral gen pou n rann on bagay piblik sou ona m ka di kèk ti bagay men m pa vle ale twò lwen pou l deranje travay ke ekip teknik mwen ap fè yonn nan bagay ke m ka di ona. Lè gen de travay ki sipoze fèt nan ona e se sak fè lè yo te vin retire m kòm prezidan komisyon afè sosyal lè m te sou dosye sa se pi gwo mal yo te fè m paske m te gentan rive lwen e m te menm arive yo te panse te gon ostilite ki te degaje ant mwen e ma direktè a m te menm arive menm mande misye si se travay pou m travay ansanm avè w sou lwa òganik nan. Nou ka chita nou travay li kòm prezidan komisyon afè sosyal pou nou wè kòman nou ka rezoud yon seri de pwoblèm. Pase gen yon bann pwoblèm ou tande k ap pase anndan ona, se politik la ki mennen l anndan ona. Se politik la ki al debouche l anndan ona. Sa vle di fòk nou rezoud pwoblèm men politik yo anndan enstitisyon an. Pa egzanp, gen yon kawòs k ap jere ona. Kawòs la manda l fini byen lontan. Jiska kote map pale avèw la li pa janm renouvle. Deba sa se fòk yo fèt. E fò n ale nan lwa òganik ona pou nou gade kisa l di. Li di ou ka depanse sèlman 10 pousan de resèt anyèl ona. Jodi a mesye yo nan nenpòt 65 jiska 80 pousan. Sa yo se de bagay teknik pou nou chita pou nou fikse yo pou nou ranje yo pa rapò a moman pa rapò a tan. pou nou fikse yo. Epi lòt bagay ankò m vle nou konnen, se ti malere malerèz ki nan faktori, ki nan ki nan yon seri de ti antrepriz, se yo menm ki kotize nan ona. Moun ki benefisye kòb yo, pa egzanp, yon palmantè, palmantè yo pa kotize nan ona. Palmantè yo pa kotize nan ona. Men yo benefi, men si yo bezwen yon prè politik, si gen yon prè politik. kap fèt m baw garanti yap jwenn li san grate tèt e prè politik yo se direktè a avèk prè a avèk moun ki fè prè a avèk moun ki bay men leve an sèlman k konnen l paske jodia kote map pale avèw la m te mennen yon konba atravè poum te poum te mande enfòmatize sistèm nan direktè a te dim wi yap travay sou sa. Jiska kote map pale avèw la, si w rive nan ona ou ta vle konnen kiyès ki prete, pa gon kote ou ka tape tatatata epi l monte. Paske se sou bout papye yap fonksyone toujou. Se menm jan tou moun ki asire yo, patwon ki dwe yo, paske nap mennen ve, m di w nou gon gwo travay nap fè. Patwon ki dwe yo, ki pa egzanp ki pran 6 pousan sou moun yo, si w ta vle wè ki patwon ki pran 6 pousan sa ki peye, Ki al pote l nan ona. Ou pa gon kote ou ka parèt ou tape tatatata epi non pa tro ki dwe monte non pa tro frape e monte. Yo pa enfòmatize sistèm nan e se sak fè tout pwoblèm sa yo nan ona, se sak fè a nenpòt kèl moman on ti bout papye ka retire kòl li jete l nenpòt ki kote. Se sak fè m panse m pa pral twò lwen sou dosye sa. Lè m fin prè, lè m fin pare, m ap gen pou m ba ou konferans e m pwomèt ou yon entèvyou sou dosye sa a menm Guerrier. Dakò. Se mwen k pou di w mèsi. Se t on plezi pou m te fè ti limyè sa yo avèk popilasyon an maten an. Se t on plezi pou m te ankouraje ansanm inisyativ sitwayen sa yo k ap fèt anndan peyi an paske m panse li enpòtan, li ekstrèmeman enpòtan lè Leta nou an difikilte pou tout moun mete men.